Bonjou bonswa tout moun byenvini sou TV lakay Haïti.com jodi an se lendi 31 oktòb 2022 se pratikman fen mwa a e nou kontan avèk ou aprè midi an la donk nan nouvèl videyo sa Yon video ki boure, ki chaje avèk anpil enfòmasyon ke nou pote pou sila yo, zanmi, konpatriyòt, ti vye lakay Haïti.com yo. Ebyen pou ou menm ki souvan asiste video nou yo men ki poko abòne avèk kanal sa a, se grenn moman kounye a menm. Pouw fè sa, e peze bouton s'abonner a aprè, peze ti klòch la, retirel sou pèsonalize, metel sou tout e se la wap resevwa tout notifikasyon lè nou poste yon video. Lapolis frape fò, donk yon gwo chèf gang tonbe nan Dèlma 19, nan operasyon lapolis t ap mennen ebyen bandi deklare lagè, pete kout bal sou lapopo e se byen domaj lapolis mòtèlman blese gwo bandi sa a kote yo arive sezi yon gwo zam fannfwa ak yon machin ki bandi sa li menm t ap sikile. Ebyen la polis finalman ap frape fò la a malgre nou wè bandi yo kanpe top men la polis tou kanpe top paske nèg yo ap frape bandi yo la a e nan semèn sa yo la anpil anpil anpil bandi donk ap jwenn sa yo merite. Chèf gang ti makak pale dosye asasina Erik Jean Baptiste selon gwoup chèf gang la boul la donk se pa li menm ni se pa sòlda l yo ki ta retire lavi Erik Jean Baptiste men se pito Nèg yo kap regle kesyon politik yo nèg toto yo ak lòt nèg anbè ki yo menm gen kesyon politik yo yap regle avèk Ec Jean Baptiste men se pa li menm ki donk ti makak lave menl li menm nan dosye sa ti makak lave menl li donk fè konnen se pa li menm ki asasine Ec Jean Baptiste pito nèg yo chèche konnen vrè sous lanmò Eric Jean Baptiste. Lapolis dominikèn mete anba kòd 4 ayisyen, 4 kidnapè, epi ou kwè nap pale la a 4 ayisyen sa yo ki mare tankou krab anndan prizon e dòk e Ayiti paske e yo fin arete yo e remèt yo bay otorite ayisyèn yo enben 4 kidnapè sa yo pou kwè nap pale la a ki yo menm e pral gen pou reponn kesyon lajistis pou yo bay tout detay sou enplikasyon yo nan divès zak vòlò, kidnapin, detounen afè moun Antouka gen koze Esaü César Louko Dezi nèg sa yo la nan gwo kouri avèk komisè Lafontan paske yo deja voye manda bay Esaü César Ti Jean nou konnen ki li menm te anonse asasina Eric Jean Baptiste ki te gen pou fèt e ceci est vrai Eric Jean Baptiste asasine antouka komisè Lafontan li menm pap pase yon virgule misye oblije rele Esaü César pou vin reponn kesyon e Louko Dezi tou misye enplike nan dosye a bonne écoute tout moun. nap tounen pou yon pwochèn video. Bòn semèn bon lendi ankò yn fwa yon se yon nouvèl semèn nan men jisteman de batay nou konnen semèn sa son semèn desiziv ke o dela de tout aktyalite a byen ke nou ap byen ke nou konnen nan moman nap peye la sib ebyen jisteman aktè yo se jounalis ke yo kon yo kòmanse la ap asasine ebyen bastonnen jounalis pwatèzan nou konnen jisteman yè lendi a te gen jounalis ki arive viktim, plizyè jounalis ki arive viktim pami yo te gen mò, gen jisteman ki blese, ebyen nou kapab di jodi lendi a la a nou pati pou yon nouvèl semèn de konba o nivo jisteman tèren an poukwa pa jisteman nan ak politik la. Ebyen nou kapab di n ap kòmanse ak enfòmasyon yo Dimy kote ou ye la a. Repiblik Dominikèn kote ke lapolis dominikèn arete plizyè prezime kidnapè ke yo sispèk ta fè pati, daprè enfòmasyon yo, ta fè pati gwoup gang ki ap dirije pa Vitelòm nan, nou konnen ki tabli baz li onivo Tansèl. Ebyen nan moman ke n ap pale la, lè 4 prezime kidnapè ke jisteman lapolis dominikèn ta arete, yo ta deja remèt yo a lapolis nasyonal Dayiti. peyi dayiti pou yo antre lòt bò a nap raple w bandi sa yo te arete yo abòde 2 veyikil ke yo te kidnape pwopriyetè veyikil sa yo men yo tap tante al taye banda yo an repiblik dominikèn ebyen nap eseye montre w jisteman imaj mesye sa yo. Wi medam mesye sa se imaj bon nou di mesye dam paske se pa senpleman mesye yo donk nou gen yon ekstrè videyo ki akonpanye l kote ke jisteman yo ta pran yo ebyen yo remèt yo bay lapolis e bay pnh lan men ban nou envite w gade videyo an. Voilà jis yon segond video ap rejwenn nou la nan kelke segond le tan ke li moute pou nou Voilà nou pati medam mesye sou chanel moun afè bon TV evidaman depi aktyalite an rive nou menm nou pa pa ba oul Voilà bon la nou an nou avanse kelke segond nou gon ti pwoblèm ak imaj lan. Nou gen ti pwoblèm ak imaj la, nou pral remoutre l pou ou nan kèlke segonn, men an nou avanse, donk mesye sa yo ki te al sendomeng, bon kisa yo te al fè, m pa kwè ke jodi a la, si yon moun ou bezwen al kache, m pa kwè se sendomeng ke w ap oze ale, e kòman kisa ki eksplike sa selon nou menm mesye? Ebyen Dylan nou kapab di pou n fè swit avèk enfòmasyon. An nou wè dmi nan kontèks nou ye la nou wè aprè Lèzetazini vin kansele viza e nou wè le Kanada anonse osi yo ap sanksyone tout sitwayen kanadyen ki ta jisteman gen rapò avèk finanse gang an Ayiti, sipòte gang an Ayiti ebyen nou wè la la Repiblik Dominikèn kòmanse ap ap fouke, arete plizyè bandi ki yo menm ap kite sòl ayisyen an. pou rantre an Repiblik Dominikèn. Ebyen se 4 prezime kidnapè ke men nan pale de 3 gason e yon te gen yon fi nan mitan yo tou. Mesye dam sa yo ki yo menm t ap sanse, t ap eseye antre an Repiblik Dominikèn abò de 2 veyik. Nasyonal Dayiti. Enben tout swit, enben nan pou mwen nan pale la, enben pnh, Lapolis Nasyonal Dayiti ki gen mesye sa yo, mesye dam sa yo an posesyon yo, ke y ap kesyone yo e pou swivi legal kapab fè pou kapab jisteman konnen de kwa il an è. N ap pale de veyikil sa yo tou ke yo remèt a jisteman Lapolis Nasyonal Dayiti. Enben nou kapab di di ni kanmenm se yon gwo kout filè ki arive fèt sou fwontyè la pa rapò avèk jisteman de prezime kidnapè. ki yo menm ap tante jete kò yo an Repiblik Dominikèn. Nou konnen jiska prezan la a, genyen jidisman e daprè enfòmasyon ki fè konnen te genyen e o kondisyonèl ta genyen ta sipoze genyen yon fòs entèvansyon ki ta sipoze antre nan peyi a depi e kòmansman mwa e novanm lan men jiska prezan nou konnen pèp la li menm yo pa dakò anpil moun monte o kreno pou yo di yo pa dakò avèk yon evantyèl fòs entèvansyon men nou wè la a yon lòt kote gen anpil Klima k ap kreye dimi, gen yon klima k ap kreye la pou l kapab favorize, pou l kapab jisteman montre nesesite ki genyen pou ta gen fòs dentèvansyon an. E sa k fè n ap wè lapolis vin parèt trè trè trè trè awogan anvè menm lè jounalis. E n ap raple w menm pandan jodi dimanch sa a dimi, gen menm yon gwo pèsonalite, m ap n ap pale yon bon mesye. Tann yon segonn, tann yon segonn. Jis yon segonn, medam mesye, n ap pèmèt ou tande videyo an alenstan menm. Vwala, donk nap raple w ke jisteman se polisye dominiken yo ki arete 4 endividi sa yo ke nap swiv la kote ke yo remèt li bay lapolis nasyonal. Evidaman, bon, jan nou sot ap di la, gen plizyè nan mesye sa yo, ou konnen lè al sendomeng gen plizyè bagay yal regle, gen defwa se, gen, pafwa nou kapab di se minisyon gen konn al chèche, gen se kache yo konn al kache, ou konprann gen tout sòt de rezon men lesansyèl, E omwen gen 4 nan mesye sa yo ki anba kòd. Evidaman, n ap kite sa kèlke segond, an nou pran yon lòt dosye touswit touswit mesye, pa rapò a sitiyasyon peyi an, e nou dwe repale sou kesyon Eric Jean Baptiste lan, men an nou tou salye Salomon ki apèn moute. Li di men pa bliye, eben konn gen yon seri de kidnaping ki fèt an Ayiti, eben lajan sa yo touswit aprè yo konn al depanse an Repiblik Dominikèn paske gang yo gen filyasyon, yo gen afilyasyon kanmenm. an Repiblik Dominikèn, donk sa vle di m panse ke Jimmy se dè rezon ki eksplike tantativ mesye yo t ap fè pou yo te rann yo an Repiblik Dominikèn. Ebyen Jimmy nan si nou ap touche dosye Eric Jean Baptiste la nou konnen ki malerezman te rive jwenn lanmò li yon asasina. krapuleux pandan semèn sa a kote ke se prèske tout sektè k ap leve vwa yo ki ap denonse, ki ap kondane avèk tout fèmete asasina ki arive fèt sou lansyen kandida alaprezidans lan ki se an menm tan tou pwopriyetè e pè etènèl loto e nou konnen ki arive jisteman soudènman nan peyi Dayiti yon yon yon jisteman yon yon dram ke anpil moun pa ta panse. Ebyen nou wè la nap pale de pè etènèl loto e nap pale de Jan Batis ki li menm arive viktim. Nou wè la mesye e mesye gwoup gang ki fè pati gwoup gang ti makak yo, yo jisteman fè konnen yo pa gen anyen a wè avèk jisteman sa ki rive a. Donk san dout medam mesye nou konnen asasina yon moun tankou Erik Jan Batis kanmenm. gen bra politik, li kapab gen bra politik dèyè l, e san e kanmenm li gen kanmenm yon otè entèlektyèl, sa vle di nou konnen depi avan, depi kèlke tan avan te gen jisteman anons ki t ap fèt menm dan sètèn stasyon de radyo e gen tou dè dè gen dè moun tou menm Erik Jan Batis te konn di ki ap konplote pou ta retire l avi l. Donk nou wè la e soudènman komis gouvènman Pòtoprens lan Jak Lafontan e li menm li ta konvoke li ta mande a la dcpj pou yo konvoke lè 2 jisteman animatè vedèt de radyo jisteman n ap pale de Ezayi Seza e Louko Dezir nan radyo ki yo menm fè pati yon emisyon ki se Maten Deba nan radyo Eklè donk n ap atann ki sa k pral fè men sepandan mesye Ti Mak yo fè konnen yo pa gen anyen a wè avèk asasina sila donk èske. Nou kapab di eske ti makak ap fè eske ti makak jisteman yo konplis eske yo pa konplis eske se ti makak eske se pa ti matak eske se pa ti makak de preferans nou pa kapab di anyen men sepandan e ke lajistis kapab fè limyè sou dosye sa men sepandan nou konnen Erik Jean Baptiste se youn nan moun an depi plizyè tan e ben ki tap resevwa de menas pami sa. Li te fè konnen ke ou te menm jwenn nan yon stasyon radyo di mi kote ke gen anons ki tap fèt, eben Erik Jan Batiste te sipoze aplike anpil pridans, men sepandan, eben malerezman di mi, Erik Jan Batiste pèdi lavi l e jiska prezan la jistis ayisyèn ap mayimoulen kò l e poko gen menm yon entèvansyon miskle fèt nan zòn nan pou ta apreyande mesye yo, pou yo ta kesyone yo. pou yo ta sòti vivan donk nap eseye e jisteman envitew tande ti ekstrè videyo sa pou kapab jisteman e aprann plis de jisteman reyalite a. Vwala e nap envite w tande ekstrè sa medam mesye jan nou dil e gwoup gang ti makak la ki lave men yo konplètman nan dosye lanmò Eric Jean Baptiste e avan ke nou pase odyo ti makak la m panse li toujou bon ke nou retounen avèk ekstrè Eric Jean Baptiste lan kote ke li te di men tout moun ki ap eseye fè konplo pou yo asasine l ok an nou tande ekstrè an men an menm tan nan moman ke nou nap pale la pa gen moun ki kapab di kiyès ki fèl ok men an nou pridan anpil men senpleman jan nou toujou nou menm jan nou toujou ap kanpe ap mande jistis pou prezidan Jovenel ebyen pou Eric Jean Baptiste se menm bagay la ki dwe fèt fòk Eric Jean Baptiste jwenn jistis li tou e sou sa an nou tande ti ekstrè sa pi touswit. E nap avanse medam mesye wala. Bon nan palè nasyonal gen nèg kap priye Bondye pou yo fizye Erik. Nan sektè prive a ayisyen an gen nèg kap priye pou yo fizye Erik. Ou konn poukisa? Paske tout moun sa yo tap kontan gen amnisti. Paske lajan an nan men yo. Depi se moun ou konnen ki vòlè lajan petro caribe a. Yo ta kontan admite. Sa vle di kisa? Sa vle di ke kit se pouvwa, lè m pale w de pouvwa, m pa pale w de pouvwa aktyèl la non. M ap pale w de pouvwa ki la depi sou prezidan Preval. M ap pale w de pouvwa ki pase nan premye. Vwala. Kounye a la, tande ti pati sa medam mesye. Pran yon ti tan, tande byen. Tande pati sa mentnan, se gwoup gang Ti Makak la, tout moun akize, ebyen yo menm ki di ke yo pa gen ryen avwa nan dosye sa. Tande byen. Tout moun ap pale yo di se nèg ti makak yo ki tiye Erik Jean Baptiste pandan Erik Jean Baptiste pa jwenn afavè m m pat gen oken pwoblèm a Erik Jean Baptiste pou m ta annik tiye Erik Jean Baptiste konsa bagay politik sa a nap fè a toto a tout nèg yo m pa konnen m pa konnen moun politik yo. Jere politik nou, jere zafè politik nou. Pa melanje m nan dosye sa tande. Kòm m wè fòs lapolis la, nèg Toto y ap chache pou yo rejwenn mwen. Pou yo ka atake m men kòm Toto politik sa w ap fè a, jere la moun ou konnen. Pa mete m nan dosye Erik Jan Batis la. Mete m yon lòt kote. Pa mete m nan dosye Erik Jan Batis la. Mete m nan dosye tè a, ou konnen dosye tè m ap jere avè w. Ki rapò Mya ak Jean Baptiste? Tout moun ap pale yo di se nèg ti makak yo ki tiye Eric Jean Baptiste. Pandan e nou konnen depi Boutilye rive Kafou nou konnen tout sa yo ye pou Toto yo ye malere Jean Leyès ki te anlè a li mete tout deyò. kraze kay yo, epi l voye yo nan ti kounouk anba nan zòn Oberi pou y al rete. Tout moun konnen ke m ap fè yon batay entere a misye. Leta ayisyen konnen, ni chèf de lapolis, ni minis, ni senatè, tout moun konnen se batay sa m ap fè a Toto. Men, nan moman yo la, m vin wè Toto vire bagay la sou men, l vle vire l an politik sou men, l vle fè yon batay politik avè m. pou l jwenn fòs lapolis la pou vin goumen avè nou, pou vin tye popilasyon an nan fè sa. E masak ap fèt nan Laboul. Jounalis visye yo, sa yo bay kòb pou yo pale yo, san ezite, yo ni tou di e nèg Timakak la, Petyonvil la, yo di se nèg Timakak. Yo di yo peye yo pou yo fè travay sa men malgre tout moun konnen map fè batay sa se yon batay enterè m di tout moun konnen minis konnen chèf de lapolis konnen pa janm gen yon entèvansyon ki fèt okontrè se yo menm ki mete rabò nèg sa yo yap chache fòs lapolis sa. Yap pran pòz yap di nou se gang nou se bandi pandan moun ap goumen pou enterè nou ap goumen pou enterè nou ase misye paka di epi lè nou te la misye nou te konn al anmèdel nan nan nan taras di a. Kòm toto politik sa wap fè a jere la moun ou konnen pa metem nan dosye Eric Jean Baptiste la metem metem yon lòt kote pa metem nan dosye Eric Jean Baptiste la metem nan dosye tè a ou konnen dosye tè map jere avèw. Ki rapò Mia ak Jean Baptiste? Tout nèg tout moun ap pale yo di se nèg ti makak yo ki tiye Erik Jean Baptiste. Pandan Erik Jean Baptiste pa lan af avè m, m pat gen oken pwoblèm a Erik Jean Baptiste pou m ta annik e tiye Erik Jean Baptiste konsa. E bagay politik sa a n ap fè a. Tout ou a tout nèg li yo m pa konnen an tout m pa konnen moun politik yo jere politik nou jere zafè politik nou pa melanje m nan nan dosye sa tande kòm m wè fòs lapolis la nèg Vwala e medam mesye vwala vwala. Bon lan palè nasyonal gen nèg kap priye Bondye pou yo fiziye Eric. Nan sektè prive a. Ayisyen an gen nèg kap priye pou yo fizye Eric ou konn poutèt kisa paske tout moun sa yo tap kontan gen amnisti paske lajan an nan men yo depi se moun ou konnen ki vòlè lajan petro karibe a yo ta kontan amnisti sa vle di kisa sa vle di ke kit se pouvwa lèm pale ou de pouvwa m pap pale ou de pouvwa aktyèl la non map pale ou de pouvwa ki la depi sou prezidan preval map pale ou de pouvwa ki pase nan premye tèt kale michèl mateli map pale ou de pouvwa tranzisyon an Paske mwen wè. Mwen wè. Mèt Andre Michel. Vwala e medam mesye. Donk nou tande bagay yo. Evidaman e jodi a la tout moun oblije fè silans. Men an menm tan nou pa ka rete nan silans. Eric Jean Baptiste fòk gen jistis ki fèt pou li. Paske dosye sa son dosye. An gen anpil moun nou kapab akize ladan. Anpil anpil moun nou kapab akize. Frè m, an nou avanse e Lanoul avèk aktyalite yo, m pa konn si Salomon la, an nou avanse. Dimy, avan ke nou pase nan Sal, avan ke nou pase mic la a Salomon, ebyen Dimy m panse ke kèlkeswa moun kap.